Gwo pote k boure nan komisarya Gonayiv la maten an jodi 26 janvye 2023 sa a an siy de pwotestasyon, kawotchou a boule, lari a cho, pèp la leve kanpe pou yo di non se twòp atò pa rapò ak 6 7 polisye ki tonbe 25 janvye 2023 sa a. Byenvini, bonjou, bonswa tout moun sou Fertifi 83. Nou an dirèk sou aktyalite a kote n prale devan komisarya Gonayiv ak Alan Etienne, yon foul moun debake ki tap pwoteste epi voye de mesaj piman bouk alandwa de premye minis lan Ariel Henry epi DG lapolis la yo di ki pa ta dwe la e kanmenm woulo konpresè a pral pase pèp la leve kanpe fòk yo jwenn jistis pou lòt polisye sa yo k tonbe a e yo di tou sa p dwe fini pap gen sa ankò nan peyi dayiti. Menm kite nou ak Alan Etienne ki pou kwè li la devan komisarya a Gonayiv la kote gwo deblozay pete pèp la anvayi e fòk yo jwenn jistis yo poze gwo kesyon ak direktè depatmantal la pou vin mande yo nan ki kondisyon kijan e kouman yo kite polisye sa yo tonbe anba bal bandi nan Savyen komin Lyankou. Ebyen nou sou plas bon nap pale la nou nan kafou e devan komisarya vil Gonayiv lan pratikman bò kote stati Toussaint Louverture lan. Ebyen gen yon tansyon kap ogmante la, kawoutchou ap boule plizyè kote nan santre vil la, genyen plizyè lekòl ki deja ranvwaye timoun yo, donk chofè taksi moto yo ap mobilize, donk vrèman se yon klima de tansyon kote yo vin fè yon sòt de sitting ki kanpe devan komisarya polis Gonayiv lan. Baryè komisarya a fèmen. pa gen polisye ki deyò, gen polisye ke nou wè ki an sivil, men gen an inifòm tou ki fèmen anndan komisarya a, men se tansyon sa k gen la kote ke tout aktivite yo nèt fèmen devan komisarya a. Men fò n di w ke trafik la l ap fonksyone, gen kamyonèt k ap sikile plizyè kote, se yon mouvman plante pikèt ki gen nan moman n ap pale w la la ki ta fòse lekòl yo, lekòl yo an gwo anpil ladan yo fèmen pòt yo, Genyen menm ki gentan voye elèv yo al lakay yo. Genyen e trafik lan devan komisarya a Fridson li konplètman paralize. Se chofè taksi moto melanje avèk lòt moun ki vin pote sipò yo a sa k pase yè la nan vil Gonayiv nan zòn Lyankou kote ta genyen pou pi piti 6 polisye ki ta pèdi lavi yo. Yo pale de 6 bandi tou ki ta mouri men pa gen detay sou kantite bandi k mouri yo. Men gen yon lòt enfòmasyon ki di nou sa gen yon dènye polisye ki te blese ak bal, misye genlèt al mouri sou kabann lopital. Rete pou n konfime enfòmasyon sa a nèt men chif la detanzantan se yon bilan pwovizwa k ap bay, poko gen yon bilan definitif sou sa k ap pase sou sa k pase yè lan. Direktè depatmantal polis lan te fè yon deklarasyon li eksplike. Nan ki kondisyon ke e sak pase an, piske lapolis pat pare, prepare pou te al fè operasyon, donk son bagay ki vin pran yo, donk maten an mobilizasyon an ap fèt devan e komisarya e polis an la kote yon foul moun deja mase yo, yo yo plante pikèt yo, gen motosiklèt, gen moun kap monte, gen moun kap desann, se vrèman e bagay la vrèman chofe nan mou nap pale la, kawoutchou boule plizyè kote nan santre vil la. Eyy mache a ap fonksyone, magazen yo louvri pòt yo men pa gen kesyon pridans, yo yon ti jan kite yon pòt ouvè yon pòt fèmen pou yo kapab byen kontwole sa kap pase a la. Men tout lekòl ou konnen ki anba lavil Lafritkson, tout lekòl sa yo nan moman nap pale la yo fèmen, yo libere timoun yo. Pou y al lakay yo, nou wè anndan komisarya a gen gwoup polis ki reyini, k ap fè ti pale antre yo, k ap debat sou sitiyasyon k pase yo. Alan, Alan, Alan, Alan, anvan w ale pi lwen, Alan, Alan, Alan Etyèn, Alan Etyèn. Ki sòti bò kote responsab lapolis yo, Fridson, se sitiyasyon sa a ke n gen nan vil Gonayiv. E fò m di w se gras avèk Val, pito Senfil, Jewòm Senfil ki te gentan. vin alète nou pou nou te kapab gentan glise desann pou nou jwenn enfòmasyon sa yo. Donk mouvman an vrèman chofe Widson devan komisarya vil Gonayiv lan. Alan sa map mande w, mouvman sa kap fèt la lap fèt an sipò avèk polis yo men se pa kont lapolis? Non, se yon mouvman kap fèt an sipò avèk lapolis yo pou sak pase yè lan ke anpil moun regrete. Anpil moun kwè se yon bagay vrèman lach fason ke 7 polisye an gwo ta pèdi lavi yo nan yon operasyon ki pat prepare oubyen pat gen operasyon tou, se ta yon gètapan ke yo ta pran polis yo. Se sa n gen kòm enfòmasyon men se an soutyen avèk popilasyon an. Men la tou Fridson ki pral poze yon entèwogasyon, mouvman k ap fèt la la a fòse pa yon mouvman eklè oubyen yon bagay sporadik? Paske majorite nan popilasyon an konnen bandi yo. Yo konn kay yo. Yo viv a bandi yo. Yo menm tou ke bandi yo y ap fè sosyal pou yo. Yo gen mwayen jodi an pou yo denonse bandi yo. Paske yo konnen yo. Se pa kesyon vin fè sa la a, vin fè yon bagay pay mayi, epi apre sa leve. Non. Se pou y al pran bandi yo kote yo ye a. Yo konnen yo. Yo konn fanmi yo. Yo konn ras yo. Paske yo di w se sosyal yo fè. Yn fwa ke n kapab asepte l bò lakay nou ap fè sosyal, jodi a si l tounen yon pongongon pou nou fò n kapab omwen retire l fout fann. Ok, donk nan moman n ap pale la bò komisarya a chaje ak moun, kawotchou ap boule e taksi moto yo la, donk y ap pote sipò bay polisye yo ki viktim yè kote genyen 7 polisye ki pèdi lavi yo, 6. mouri se bandi yo ki tue yo epi lòt la lal mouri lopital aprè l te fin resevwa yon bal nan do k travèse thorax li donk se an sipò avèk èske èske ou remake ke genyen e n ta ka di mouvman kap fèt pou ta gen manifestasyon? Bon yo prevwa fè manifestasyon yo prevwa pran lari a tou men pou le moman se mouvman plante pikèt la yo kanpe devan komisarya a yo boule kawoutchou nan zòn gran ri a. Yo boule kawoutchou nan kafou gran ri an e Wi Kristof se zòn sa yo ango ki vreman mobilize Fouco. Hum ok e nan ki zòn yo kanpe se sèlman devan komisarya a nou ta ka di pa gen lòt zòn nan vil la ki gen kawoutchou k ap boule ladan l? Non tout pa fonksyone lòt kote yo. Men bò komisarya a menm, se la menm de kafou gran ri an pou rive nan ri Frap Jefra an, li konplètman lòk. Ok. Ok. Donk se zòn sa a, se zòn sa a ki lòk. Aprè sa, lòt aktivite yo, nou te wè kawoutchou k ap boule nan kafou Ribis San Fra e Gran Ri. Se trafik lan pa monte ankò akoz ke pa gen mwayen pou yo fout rive, men gen trafik k ap fèt sou wout dat la. Gen plizyè lekòl anba ki pa twò lwen komisarya a ki deja voye elèv yo ale. Ok. Enben, e w ap rete sou plas, Alan. Si genyen diplis, w ap fè nou konnen. Evidaman, nou sou plas annatandan ke n konn kòman jan kou ye. Men nou sou plas, n ap viv mouvman k ap fèt la la a, paske de tanzantan, foul la ap gwosi, Fritson. Fò m di w ke gen kale, gen motosiklèt kale, gen moun kale, men gen moun k ap tounen. De tanzantan, foul la ap gwosi. E de tan zan tan moun yo ap mobilize devan devan devan devan devan komisarya vil Gonayiv lan. Gen anpil deklarasyon y ap fè tou. E gen gen anpil pawòl. Gen ki ap revandike sa k ap mouvman k ap fèt la la. Donk e e gen gen gen plizyè sòlda k di nou ki yo menm e ki ta renmen omwen fè yon ti pale k ap pale de sa k ap pase a la. E m pral fè w tande entèvansyon kèk ladan yo. Dakò, ann ale. Pou mete travay ansanm an yon mekanisyen. Yon polisye kap fè sikilasyon ou pa ka voye l nan entèvansyon, li pa fòme pou sa ou pa konprann, sa vle di nèg yo al mouri la se paske yo pat prepare, tout polisye ki al nan misyon yo la men gwo sèvant yo menm kouri yo pa ka kouri, nèg yo poko cheme yap kouri pou fon ti spò, fon ti spò ki rive la mòn blan nèg yo eh. Spò sa nou fè la a pou egzakteman sak pou fèt. Kote se pati pa nou nou menm pa lapolis, pati lapolis se nou menm. Fòs sa nou ka bay. Nou pa gen zam, nou pa gen anyen. Si nou te kapab, nou te ka fè yon lòt bagay, men se sa nou ka fè. Se vwa nou nou ka fè pase pou nou pale de mekontantman nou pou sa k fèt la la a. Paske sèl sa pa e ban yon mouvman pay mayi, l ap nou fè l jodi an, epi l ap rete la. Monchè, se, se, ou konnen nou, nou trè emosyonèl nou menm ann Ayiti. Soba la pase, li fè nou mal, ou pa konprann? Sa k plis fè m mal la se paske nèg ki al nan entèvansyon yo se pa yo ki fòme pou sa. Kounye la eske n pa gen nan plan nou pou n ta al denonse bandi yo paske se yo k ap ba nou pwoblèm nan? Bon, denonse bandi a li menm se pa nan lokalite pa nou an li ye, nou pa konnen yo tou. Se jis Lyankou sa pase. Ou a konprann sa m di w la? Sa k fè nou la nou menm se pase ke anpil kòmandan ki mouri nan entèvansyon an se nèg Gonayiv yo ye. Mouvman sa fèt nan plizyè kote, li nan Pòtoprens tou. Sak fè li vin fèt Pòtoprens? Se polisye Pòtoprens yo ki kanpe la, yo di sa pap pase. Dènyèman, Vitelòm ti yon valè nan zòn Pènye. Kounya la me Gonayiv te gen vilaj. Sa vle di kounya yo konn sak genyen. Polisye yo m pral di nou sa. Nou menm Ariel, nap mouri pou Ariel. Evre. Men lè m pran lari a e nou k tire gaz sou mwen, nou k tire bal nan bouda m e pa vre m voye Ariel ale. Epa n ap mouri pou li kounye a. Reziyen nou pou li oubyen nou al travay, nou antre nan mouvman an kont pèp la. Donk, donk, nou tande Lafrickson se deklarasyon kèk moun ki plante pikèt yo devan komisarya a ki t ap bay enpresyon yo sou mouvman sa. Jan n di an, se yon mouvman sporadik, se pa t yon mouvman ki te planifye. Yo sèlman pran lari an pou yo manifeste. Men, jiskaman n ap pale la a, drapo ki devan komisarya a monte demi-ma an siy de solidarite avèk konfrè yo ki asasinen yè nan operasyon nan komin Lyankou, Fridson. Ok ben e Alan nou espere ke w rete sou plas epi si genyen e lòt enfòmasyon w ap fè nou konnen antretan n ap eseye pran kontak avèk kolaboratè nou nan zòn Lyankou pou nou konnen kòman sitiyasyon an prezante l maten an piske nou konnen ke te genyen gwo panik nan zòn Lyankou. Polis Latibonit lan, kote popilasyon an, anfèt yon bon pati nan popilasyon an, chofè taksi moto, eksetera, al mase devan komisarya a yon jan pou kapab pote solidarite bay polisye ki viktim yè nan afwontman ki te genyen ant lapolis avèk bandi yo. N ap raple, bandi yo touye 6 polisye. Yo blese 2 e pami 2 polisye ki te blese yo gen youn ki te resevwa yon bal nan do e ki travèse toraks li. Misye te al pran swen nan lopital Albert Schweitzer Deschapelles. Nan nwit lan, misye rann dènye souf li. Sa ki bay non blan a 7 polisye ki viktim nan operasyon oubyen nan afwontman ki te genyen yè nan zòn Lyankou antre lapolis avèk bandi Savyen yo ki yo menm pa sispann mete dlo nan je Polisye yo piske n konnen ke bandi savyen sa yo touye yon polisye deja nan operasyon ki tap fèt nan savyen e genyen yon polisye ki te resevwa yon bal ki te blese griyèvman yo te transpòte l nan lopital E Mirbalè a, enben ki ta pral mouri par la suite paske li te deja pèdi twòp san e li te deja pase twòp tan avèk bal la nan kò li e polisye ki viktim ki mouri lopital Yè swa a la se menm sitiyasyon an kote li fin pran yon bal e bal la fè tèlman tan andedan polisye a e li tèlman bay san donk li pa rive survecu anba atak sa a anba blessure sa a ke bandi yo te enflije l nan kad afwontman sa a. E n ap raple w ke bandi yo te ansèkle polisye yo ki te vin ak kou de minisyon. Mesye yo t al pran refij anndan yon klinik dezafekte nan zòn Kwa Mowo. Enben bandi. Duo ki te genyen m ta ka di plis posiblite, plis minisyon ke polisye yo te antre al pran yo apre yo te fin tire anpil kout bal sou yo. Polisye yo te oblije sede e bandi yo te ale ak yo. Yo touye tou le 6. Polisye sa yo, yo dezabiye yo, yo pran tout inifòm, materyèl, zam, ekipman ke yo te genyen e bandi yo pran 2 machin bakòp ke polisye yo te genyen ak yo e yo travèse. Flèv Latibonit lan ki ba yo posiblite akoz de dlo a ki bese nan flèv lan pou yo travèse avèk machin sa yo e n ap fè n konnen ke 2 machin sa yo yo deja distribye antre 2 baz gang k ap opere nan premyè seksyon Petit Rivyè Latibonit. Youn nan machin sa yo al jwenn Jonas Ensikonu ki se chèf gang Palmis lan. E lòt machin nan rete nan men Luckson Elan ki se chèf gang Savyen an. N ap di w ke gen 3 gang ki sanse federe nan zòn sa a pou kapab bay popilasyon an pwoblèm. Se yon gang ki nan Luca, ki pa gen anpil moun ladan l, menm jan gang Palmis lan pa gen anpil sòlda, men yo gen minisyon, yo gen zam. E yo federe avèk gang Savyen an ki redui egalman konsiderableman, men ki avèk kowalisyon yo fè avèk gang Palmis e gang Luca a, yo vin ranfòse tèt yo. E n ap di ke mesye yo kounye a genyen plis zam, paske yo tiye 6 polisye, yo pran tou le 6. zam long ke polisye yo te genyen e yo tou ale tou avèk 6 9 milimèt ke polisye sa yo, alò am de pwen ke polisye yo te gen sou yo, san konte lòt ekipman tankou kouto, tankou senti, jilè pa bal, inifòm polisye yo. Mesye yo pran yo e aktyèlman mesye yo ape sikile Nan premyè seksyon TV Latibonit, sa vyen avèk inifòm polisye sa yo sou sou yo, avèk kas polisye yo nan tèt yo, avèk jilè pabal polisye yo, ikonpri machin lapolis nan men mesye yo. Men sa ki pi grav lan se kadav polisye yo ki nan men mesye bandi yo jiskaprezan. Pa genyen ankenn mouvman nou wè k ap fèt bò kote otorite yo pou ta aval, pou ta al rekipere kadav sa yo ki nan men, kadav polisye yo ki nan men bandi yo, pou yo ta remèt paran yo ki ta kapab yo menm òganize yon fineray diy de pèsonalite moun sa yo ki t ap viv e ki t ap sèvi larepiblik avèk zam ki nan men yo. Nan moman n ap pale la a, nou ta byen renmen konnen ki sa k ap pase nan zòn Lyankou an. Nou eseye rantre an kontak avèk yon kolaboratè nou ki nan zòn nan. Nou eseye gade pou n wè si n te kapab jwenn kamarad la, se Placide. Men, tout apèl nou fè, nou pa ka retwouve kamarad Placide. Nou espere. kapab konnen kisa popilasyon an panse de sitiyasyon sa. Bon, nou genyen Placide avèk nou. Placide, se Radyo Pyramid. Nou genyen Placide, nou resi jwenn Placide. Placide, èske ou ka di nou maten an, kòman Lyankou prezante l nan moman n ap pale la? Mèsi Alan e mwen salye tout oditè oditris radyo epi Amigo FM yo. Alò se Fritz se Fritzson ki avè w se pa Alan se Fritzson. Mwen konnen se 25 janvye 2023 donk komin Lyankou li rete trè kalm donk kote ke aktivite yo reprann smoothman donk aktivite skolè yo redemare nòmalman tout lekòl yo ap fonksyone. O nivo mache kominal lan, l ap fonksyone. Sikilasyon machin li reprann nòmalman, donk va e vyen fèt. O nivo komisarya, nòmalman polisye ki la yo, malgre gen ladan yo nou santi nan vizaj yo, gen de ti tristès, men yo reprann aktivite, yo fè sikilasyon an nòmalman. Donk nou kapab di an gwo se yon lè an kou, donk tout aktivite reprann. Se vre. Men toujou la pridans li toujou de miz, moun yo toujou ap veye anwo, yo ap veye anba, e pase ke a nenpòt moman done mesye sa yo pa janm voye avètisman yo ap vini, se pointe yo ete yo pointe ou pou wè yo sou la plis ke lari a. Donk nou sirkile nan zòn Pon Wouj, zòn Leodè, lòt analiz ke nou ap pale la. E Placide, le fèt ke se pa nan bouk, se pa nan vil Lyankou sitiyasyon an te pase, se nan zòn Kwamoro, sa vle di ke aktivite yo nan vil la ap fèt la nòmalman nan maten an? Tout aktivite. e pòt magazen, biwo transfè, Digicel, tout sa tout te fèmen, tout relouvri nòmalman e gen de lekòl ki pa fonksyone, tout lekòl yo vin ouvri ak fonksyone nòmalman jodi a. Alò nou pa konnen si te gen de mesaj de garanti, nou pa t okouran de sa, men nòmalman pa rapò avèk obstak ki pase dèyè la, donk anpil moun estime ke mesye yo gen dwa pa retounen e byen ke yo pa atake sant vil la. Se te toujou yon. Yon enkyetid, lefèt ke dènyè sòti yo te fè yo te rive jiska sant vil la, sa pa mezi de prekosyon anpil lekòl te oblije relase, donk yo pat vle fonksyone yè, men jodi a lekòl yo fonksyone nòmalman, donk mwen menm pèsonèlman mwen te gen gwo nan fidèl ki deja ap travay, donk epi gen lòt kòlèg ki deja travay tou, donk la ri an, sikilasyon, chofè taksi, tout aktivite ap reprann nòmalman nan sant vil lan, men nou konnen si toujou travèse Lyankou se sak te pwoblèm sitou nan zòn Pon Wouj te pwoblèm.